Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon enfòmasyon fòm di nou ke humm bagay yo rèd nan peyi dayiti yè genyen yon video ki vin jwenn mwen map gade pou mwen yon yon fanm kap benyen nan sanl epi enfòmasyon fè kwè par la swit sèt yn polisyè ki a ete abatu par dè band zame. Asasina 2 la polisyè Nadège Joseph a Clercine. Polisyè Nadège Joseph mouri pa bal nan sware dimanch 11 desanm 2022 nan Clercine 2 nan komin Tabar. Daprè enfòmasyon ki sòti pa bò kote kòdonatè sendika nasyonal polis ayisyèn, Lionel Lazarre, Nadège Joseph asasine an prezans mari li Bellume Johnny. Li menm tou se polisye. Koup la marye depi 3 lane e yo t ap travay Cap-Haïtien. Nadège Joseph fè pati trantyèm pwomosyon polis nasyonal Dayiti. Li te oblije rann li nan Pòtoprens pou kapab al chanje zam sèvis li ak mari li, vennsetyèm pwomosyon, li menm tou ta pral mete ajou badj li. Yo te pran yon ti pàn sou wout nasyonal nimewo 1 an. Koup la rive rantre nan kapital la nan lannwit, daprè temwanyaj mari li, Lyonel Lazarre. Sitiyasyon sa a oblije koup la dirije li vè direksyon jeneral yon mannyè pou kapab pase nwit lan. Sepandan, rive nan nivo Clercine 2, 3 nèg ame brake yo e tante devalize yo. Se poutèt yo refize soumèt yo ak lòd malfra sa yo, ebyen, nèg yo rale zam yo, yo asasinen dam nan e blese mari an ki li menm te avèk li sou yon moto. Tèt chaje. Men kòman polis ap tonbe, ta kapab di chif la li menm li vin ogmante pa rapò ak polisye ki yo menm ap pèdi lavi yo nan peyi Dayiti. Se sa k fè m di nou ke. Koman yon polisye ap santil pou wè frè damou ap tonbe konsa preske chak jou Bondye mete epi ou menm ou kontinye ap sipòte bandi ou kontinye ap bay bandi jarèt se tris pou gade yon bagay konsa m gon ti video ki vin jwenn mwen la Ti video sa soti Tigwav. Se chèf Lekont k ap frape. Komisè Lekont. Ebyen, dezyèm chèf gang, dezyèm chèf la m kwè se Yòyò. Yo pete tèt misye. Yo pete tèt Yòyò. Yòyò touche mòtèlman daprè sa komisè a fè konnen. Nèg yo ap chache komisè Lekont anpil wi. Men Lekont voye mesaj ba yo li di li menm pa gen pwoblèm li konnen y ap chache l e li prè pou l afwonte yo. Toutotan l poko mouri, ebyen li menm l ap met chif nan men yo. Se konsa slogan an ye kounye a, mete chif nan men nèg. Ebyen l ap mete chif nan men nèg yo. Tande byen, bandi sa ki mòtèlman blese, gen lòt bandi y ap chache tou. Men il se trouve ke genyen 2 fanm. 2 fanm sa yo se brasèz yo ye. Medam, fè respe nou, pa al brase move kote, nan move kwen, nou te ka pèdi lavi nou. Medam sa yo pral fon mil pyas, yo pral brase ak yon chèf gang. Yo pral bay plezi kè kontan ou pa konprann non. E pi, se le moman komisè a stope Yòyò e pi li mete medam yo kouche pou medam yo kapab bay detay. Aprè anpil gwo presyon, medam yo afime ke yo ta pral brase avèk yon sèten de Amèlen. Men medam sa yo menm se kay ti papa yo fonksyone. Sa vle di gang yo gen fanm. Lè yo rele yo la a, yo ba yo yon 500 goud, yon mil pyas pou vin ba yo plezi. Ann tande kòman sèn sa a dewoule. Alò, ou pap ka wè videyo a paske videyo a yon ti jan sadik. Pou tout moun ki vle, nou kapab voye videyo a ba ou, men w ap sèlman tande kòman komisè la ap pale avèk medam sa yo nan videyo a. Jan n ap gade la a, sa se Yòyò. Jan nou konnen l, dezyèm chèf gang dezyèm plèn. E jodi a, nou te gen yon alèt sou li. Ok Nou alèt sou li Male Sa te pa si mal Misye gentan alète Ebyen Misye touche mòtèlman E enfòmasyon mwen genyen plitò Misye te gen randevou avèk 2 medam Leve tèt ou Leve tèt ou Ou wèm pa tape nou Ou wèm sa mpa tape nou paske mpa konnen gang nou ye Mpa tape nou Ok Èske nou konn kiyès kap pale avèk nou Nou pa konn kiyès Nou pa konn kiyès Ebyen E le kout ka pale avèk nou chèf rejyon an tande chèf rejyon an dayè m gon responsablite nan rejyon an m konnen lè bandi yo jwenn m yap tape m di e lè m jwenn yo tou map tape yo trè di tou ok kote n sòti avèk kiyès non kote n sot brase a la wè m ba nou chans m pa voye n ale m pa voye n ale tou konn poukisa e fanm nou ye men Epa piscine gen pou nou non. Ed man manti map trouve nan la kounya la. Nou sot brase avek amerlin. Avek amerlin. Manti. Manti. Wi ou non. Avek amerlin. Misye rouj wi ou non. Wi ou non. Wi ou bien non. Mwen pale mwen pale map tande ou. Nan chache lavi ou konn detwi lavi wi. Uhmm nan chache lavi ou konn detwi lavi. Kounya la nou pral baw lòt enfòmasyon puiske genyen yon sèten de Jean Baptiste Johnson alyas Bout John manm aktif gang ki baze nan Rosenberg ki li menm nan komin Kwadèboukè mòtèlman blese nan echanj de tir avèk lapolis. Se te le samdi 10 desanm 2022. Endividi sila te gen nan men li yon pistolè e mouche sa spesyalize li nan anlèvman, brakaj, vòl de nwi, asosyasyon malfetè. Akote pistolè sa yo jwenn nan kad operasyon sa, lapolis li menm tou rekipere lòt materyèl tankou spikè, malèt ak matla nèg sa yo vòlè. N ap raple ke lòt manm. Gang sila la polis ap chache yo kou chen fou. Kounya la nou pral fon ti pale sou kesyon sanksyon yo bay anpil nèg nan peyi dayiti a sètèn pèsòn ki aplodis men anpil moun mete men nan bouch yo paske bon kanada frape etazini frape epi yap tann men gen yon moun ki rele Guy Philippe Guy Philippe frape tou li menm kote liye a Guy Philippe frape Guy Philippe di ni nèg ki pran sanksyon nan peyi dayiti Ni moun ki pa pran sanksyon. Fò n ta met tèt nou ansanm pou n fè yon lis de nèg tou nèg sa yo nou kapab konsidere yo kòm gang. Mwen m dakò ak Guy Philippe. Paske lè Etazini, Kanada vin kanpe la a yo di yo bay Rony Celestin sanksyon. M pap defann pèsòn non. Yo bay Lambert sanksyon. Yo bay Hervé Fourcand sanksyon. Se vre gen moun ki kapab merite sanksyon. Ou ba yo sanksyon. Brèf, ou dekilote yo. M dakò. Men tande non! E nou menm lè nou vin nan peyi Dayiti nou fè tout lòbèy nou? Paske lè w pran yon nèg tankou Clinton ki vin nan peyi Dayiti ki sal imaj li konsa? Ki sa nou merite nou menm? Donk nou pa janm di l anyen, pèp Ayisyen an li bezwen eksplikasyon nan men la famiy Clinton pou kòb CIRH la ki detounen. Se sa! Eske nou konprann? Nou bezwen eksplikasyon sou sa. Anpil nèg ki vini nan peyi Dayiti de anbasadè Kòmsi ki vini kap pran pòz fon travay pou stabilite epi se kouche yo vin kouche ak politisyen nan peyi dayiti kisa moun sa yo vin fè yo toujou echwe mwen m dakò avèk Guy Philippe totalman nou pral tande Guy Philippe epi mwen m ap bay Guy Philippe yon ti zwing tou wi ann tande l. Avèk kesyon blan tout la ap fè lis kanada fè lis etazini fè lis de ayisyen yo retire viza yo pran sanksyon kont yo. Olye kreten sa yo menm yo chita ansanm yo met tèt yo ansanm yo fè lis tou pou yo montre pèp la pa aplize ke menm blan sa kap pale a se li ki kòz peyi a tonbe nan twou sa kot blan an te ye lè Aristide tap kraze enstitisyon leta yo lè lame dayiti kraze li te ilegal wi kot blan an te ye lè kòb petro karibe fè fon lè kòb tranbleman de tè fè fon lè yo te bay fondasyon yon seri de gwo blan responsab kòb rekonstriksyon ayiti kot blan an te ye. Lè tout dezòd sa yo ap fè. Blan gwo mòd li vin avèk tout moun li, li mete yo sou pouvwa, epi kan yo pa bon, li rale kò l, epi l pran pòz kounye a l ap pran sanksyon. Premye moun pou blan ta sanksyone se tèt li. Men Ayisyen yo tèlman sousou, yo tèlman tyoul, olye yo reponn blan, fè lis blan k kraze peyi a, fè lis blan nan anbasad k ap kraze peyi a depi konbyen tan, yo pito ap chèche bay ekskiz, o ekskize m non blan, e pa mwen, ou twonpe w, Ki te mele bouda moun ak lis blan. Ann fè lis pa n tou e pou n di blan premye sa n ta mande l aprann sispann foure bouch li nan bagay politik Ayiti. Mwen bagay sa pa janm enterese m bagay nèg yo ap fè cancel viza pran sanksyon tout se yon rans se yon jwèt se nèg yo k toujou tolere tout moun ki sou pouvwa an Ayiti se nèg yo k toujou Ede moun fè koripsyon an Ayiti, se nèg yo ki toujou met tout moun nan gwo pòs an Ayiti. Jodi a si Ayiti nan eta li ye a nèg yo osi responsab ke delenkan sa yo. Donk sa pa gade m sa l ap di, sa y ap di, sa y ap fè, pou mwen se rans. Epi tou ki prèv yo bay kont anpil nan nèg yo? Anpil nan nèg yo yo site non yo ki prèv yo bay? Jis pou yo fè moun kontan yo annik site non nèg la epi yo pa bay okenn prèv? Tout sòt dezòd. Gen nèg nan nèg yo k pa bon vre men genyen k bon. San prèv, yo kraze tout moun nèt, yo met tout moun sa yo nan menm panye, san prèv. E nèg Lavalas yo? Pa menm gen youn, se afè pa yo. Kòm si pa t janm gen koripsyon, kraze enstitisyon. Pa t janm gen anyen, debat. Ekip Preval la k manje tout kòb Petro Karibe anyen pap di. Kòb tranblemann tè la ke yon seri de firm entènasyonal avèk nasyonal vòlè. Pa gen anyen kap pran sou moun sa yo. Guy Philippe pale pou 100 lane. Men Guy, kitem di w yon bagay brother. Ou wè sa w ap di a la, si w te yon ayisyen ki pat janm nan bose ak blan, ki pat janm fè djòb pou blan paske sa w ap di a la se langaj yon moun ki nostaljik. Ou wè sa w di a si yon senple sitwayen te di l, li te ka gen plis pwa paske tu as travaye pou le blan e se menm blan ke ou travay pou li se li k voye jete w nan yon kwen, se li k ap imilye w jounen jodi a la. Donk m dakò pa rikochè ke Jean Bertrand Aristide li toujou yon moun ki patisipe nan mete peyi a nan sa l ye se pa vre men lòt moun ki vini yo Ti Guy yo te kapab redrese sitiyasyon an ou konprann petèt ou menm ou gen pwoblèm ou avèk Aristide si Aristide te kreye pwoblèm lòt nèg ki vini yo te kapab tante kreye solisyon men on a jamè tante de kreye la solisyon an revanch on esè de kreye plis de pwoblèm epi Guy jounen jodi a la m espere apre prizon an lè w vin nan peyi Dayiti w ap yon ayisyen konsekan w ap wè ke blan lè li ap itilize yon moun. Lè l fini avè w, li pran ti ma l voye jete. Se pral yon egzanp tou pou tout politisyen nan peyi Dayiti. Eske nou konprann? Mwen m toujou di non, m pap janm rann blan sèvis pou m travay pou li. Antouka mèsi la fami, kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous appréciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochèn!